di nou, mwen menm son nèg tout nèg konn bab. Lè gang phtk yo te al ansasinen m, yo te al tire m, P. Esperance René ki te desann anndan lopital la ki te vin wè m, ki te pot solidarite l avè m. Men jodi a pou m konnen, pou jodi a se P. Esperance y ap atake, Frednel Monchery kòm ansyen vòlè, tout moun konnen Frednel Monchery kòm ansyen vòlè. E nan pòs machan Frednel Monchery te abite, lwa ap moute anlè a. Nèg pòs machan pa t nan dan griyen avè l, paske se yon ansyen vòlè l te ye ki t ap mache tire nèg sou lavalas, pou yo te lage de seri chay sou do lavalas. Jodi a la, e pa pou san rezon misye te fè tout zak yo, ou wè yo vin mete misye kòm direktè enteryè. Gad pou wè nan pouvwa phtk, anndan geto yo, se misye ki te mete gang, bandi, pou te teworize popilasyon anndan geto yo. Mete zam nan mitan jèn yo anndan popilasyon yo. Jodi a la Pyè Esperans, jodi a yon nèg panse se Pyè Esperans ou ka atake, Fedel moncheri a gad pou wè, e 50 plakou li te gen nan machin li, l ap mache fè kidnapin. Chak moman l chanje yo kòm ansyen vòlè. Misye anndan pouvwa Ariel la la wi. Misye nan pouvwa Ariel la. Se paske misye santil fò, al gade pouvwa Ariel la kès ki fèl. Se phtk, Martelly wi, avèk lòt nèg ki te konn di yo lan lari lan opozisyon yo, se yo wi. A gade, misye santil byen konfòtab. Yon sèl bagay mzou Fed mwen la mon cheri, sak rive Pierre Espoir se sou reskonsablite w. Yon branch cheve rache lan tèt mwen, se sou reskonsablite w. Kòm ou te andedan yon tou twalèt lakay ou tap pale ou te mete yon telefòn ou tap fè yon video, epi ou met kenn nan mouda w pou pran lari a. Pou vin devan pèp la lè sa map wè si w gen grenn nan moudaw Martelly pa fè yo fè pronostik pou w lan radyo ou bese met pyo atè met grenn nan moudaw 2 eleksyon yo te vòlè ba ou yo pa Jovenel yo avè paw yo sou milan manigan enkonpetan e krakè konn abitye fimen fimen krak yon sèl bagay m di pèp la Pierre Esperance goumen twòp pou nou andan ghetto yo. Sitou Bèlè, Dèlma 2, Tokyo, Lasalin, Kafoufèy. Lè gang t ap teworize pèp la, se te Pyè Esperans ki te toujou kanpe avèk mikwo l ki riske fanmi l, zanmi l, fanmi l pou l te denonse nou. Jodi a la, Bèlè pa di anyen non, Tokyo pa di anyen non, Lasalin pa di anyen non. Moun Lasalin yo kote nou? Nou te toujou konn la. M pa wè nou. Men jodi a gen sitting, nou pa pote solidarite nou a Pierre Esperance, bon nou mèt pa pote l men gen moun ki renmen l. Nou pap rive paske Pierre Esperance pa merite sa. Jodi yon sèl bagay m wè gen jounalis radote k ap ranse nan radyo, ou bon pik tabak salòp e moun ki goumen yo pot solidarite avè l. Depi w pa goumen yo pa ka pot solidarite avè w ankò paske Pierre Esperance te goumen pou sa. Jodi a la. Lè sa pou pèp la sòti pou fèt dèlmo cheri paske tout moun konn fèt dèlmo se kòm ansyen vòlè bon men fèt dèlmo cheri ap rale bagay bèf pakat ou tèlman pa konn pale nèg sòt salòp echanmas ou te konn fout chita se twòp krim ou te konn fè pou gang phtk 2004 jodi a ou vin bò direktè enteryè wap vin ranse wè bagay machann moun ou te konn vòlè nan vòs machan ansyen vòlè ansyen krakè tout moun konnen w aryèl kòm ansyen vòlè. Pèp jodi a peyi a pap dirije. Kòm yo diw se krak ou abitye fimen. Se bòz ou abitye manje. Se ou gen yon bonbon sèl ou abitye manje. Gade e bab ki diw sa. Di Jovenel kotel ye a si yo te ka level pouw ta mande. Bab pa janm fè bak lach nan batay li. E map kontinye nan lari a. Paske se pat pou sa pèp la tap goumen. Nou pap mouri tankou jovenel. Bon parenn nan touye jovenel. Parenn nan parenn martelly. Parenn nan ki pran pou asasine nou. Met chak la met chak la met chak la. Men nap di. Yap vin di vwazen nou. Nou pap kouri. Nou pap kouri. Nap kontinye batay pou sosyete nan chita sou eta de dwa. E nap di tou. Moun pa gen dwa fè menas sou okenn moun. Moun pa gen dwa. ap planifye pou detwi lavi moun kèlkeswa moun nan, kèlkeswa sektè kote l ye a. Ou pa dakò avèk yon moun, ou kapab pran distans ou avèk moun, men ou pa kapab ap planifye pou egzekite moun. E, nan sans sa a, nou menm nou di nou pap kouri, n ap kontinye batay bò kote pèp ayisyen an pou sosyete a chita sou eta de dwa. An solidarite avèk tout ekip rnddh la, an patikilye avèk Pierre Espérance. Nou la pou n di tout asasen phtk ki imajine ke yo kapab vini asasinen de moun k ap goumen pou n di yo sa pa a lòd di jou. N ap di yo ke goumen pou chanje peyi an, goumen pou chavire rejim pèt phtk a se pa goumen k ka kanpe. Entimidasyon, pèsekisyon politik p ap fè l kanpe. Nou la pou n di tout ekip LDH la gen esperans ke popilasyon an avè yo. Yo pa gen pou yo fè bak. Nou la pou n di ke nou nou peyi ki livre bay gang e gen yon rejim gang ki jounen jodi an bezwen itilize tèrè, kidnaping, ensekirite kòm zouti pou gen pouvwa. Nou la pou n di ke jounen jodi an pèp la rive yon sitiyasyon kote li bouke. Lib, pèp la bouke, nou pa genyen pou nou kontinye aksepte rejim gang sa a. E nou gen yon sèl, m ta di, modòd, se modòd mobilizasyon san kanpe pou nou rive dechouke rejim gang sa a e mete kanpe yon sistèm gouvènmantal demokratik kote tout moun ka manje, tout moun ka gen sekirite, ka jwenn dlo potab pou yo bwè, jwenn travay elatriye. Nan sans sa a, goumen nan kad Akò Montana a pou retabli yon tranzisyon ripti. Mobilizasyon mach long! Mobilizasyon mach long! N ap di, dapre OPIGA, nou wè ke gouvènman an soti pou l fè yon rate atifisyèl gaz, pou l ka pote gaz la sou do popilasyon an. Nou di tout moun k ap tande nou la a. Lavi chè ya daddy ap fèl moute le syèl padon pa gen afè gaz moute gaz la deja moute deja pa gen afè gaz moute e nou di popilasyon an rete mobilize si yo mete yon santim pou nou pran beton an e nap di tou fò nou kontinye mobilize pou egzije ke gen gaz nan tout ponp fò nou mobilize pou gen gaz nan tout ponp e afè gaz moute ya se bliye sa nap la pou di ke. Lavi chè a rive nan yon nivo nou pa kapab sipòte. Donk nou dwe mobilize. E tan ke gen phtk, tan gen Ariel, tan gen meriken ap fè sa kap fèt la a, nap toujou genyen gang, nap toujou genyen yon peyi kote nou pa gen menm dwa pou sikile. Nou pa gen lè chwa jou jodi an. Chwa nou dwe genyen se mobilize pou nou chavire rejim gang sa a, mobilize pou peyi nou reprann. Otonomil, reprann souvrènte peyi nou, mobilize pou n konstwi yon peyi kote nou ka viv tankou moun. Sa a, nou pa negosye l, pèsekisyon politik ou pa entimilasyon ou pa, n ap kontinye. Modònna, mobilizasyon manch long! Modònna! Non pa m se Rezi Domini, responsab mobilizasyon nan Molegaf. Nou menm nou vini la, nou prezan devan lokal rnddh la pou nou vin fè solidarite ak gwo potorik gason sa a ki se kòdonatè jeneral rnddh. Nou menm nan Monegap nou di nou solidè avèk Pyè Esperans paske rnddh se youn nan òganizasyon ki toujou ap pote revandikasyon mas eksplwate yo. Lè y ap masakre nou nan Lasalin, lè y ap masakre nou nan Bèlè, lè y ap masakre nou nan Maya, nan Ri Ti Mas, nan Tokyo, nan Gravin, enben rnddh se li menm ki pote limyè! sou asasen yo. Se poutèt sa, nou konprann klè rezon ki fè yo bezwen asasine l. Jounen jodi a, nou di nou p ap pran nan pèsekisyon politik, nou p ap pran nan entimidasyon, nou p ap pran nan represyon. Dayè, nou konn avèk kiyès nou annafè, nou annafè avèk phtk kriminèl, nou annafè avèk phtk k ap fè kidnapin, nou annafè avèk twazyèm faksyon phtk k ap fè kidnapin deta nan peyi a, ki kreye yon Ensekirite deta ou ensekirite pwograme, jounen jodi a nou pa ka mache, jounen jodi a nou anprizone, enben nou wè Ariel Henry kòm defakto l ap kontinye ak pèsekisyon politik yo pou mete baboukèt nan bouch nou pandan nou deja grangou, nou pa jwenn kay, nou pa jwenn lekòl, pa gen wout, nou pa ka manje, enben nou wè Ariel Henry ki se papa kidnapin nan li mete nou nan prizon, enben òganizasyon dwa moun yo. Ki la pou defann nou menm ki swadizan ki pi mal, enben nou ap atake yo, yon moun tankou Pyè Esperans, yo vle met baboukèt nan bouch li, phtk ap fè konplo pou asasine l, nou di nou menm, lè bab kamarad nou an pran dife, fò nou mete pa nou a la tranp, e pou lè sa a, nou vin fè solidarite a Pyè Esperans, e n ap di, Molegraf nou solidè avèk Pyè Esperans, nou solidè avèk ANDDH, e nou di, nou fonn avèk ANDDH. Tankou pwason kraze nan bouyon, kont atak, kont menas, kont pèsekisyon politik, jounen jodi a, se pou phtk chache rezoud pwoblèm kidnapin lan, do yo kreye, dosye yo k vin avèk jenè fwa fanmi a lye, anben n ap di bini, n ap di kò gwoup, jounen jodi a nou bouke, nou di alte la, pèp ayisyen bezwen viv, e pou dèt sa, n ap revandike, n ap mande yon tranzisyon koupe fache. Yon tranzisyon de ripti ki pral met tout vòlè sa yo nan prizon, tout vòlè sa yo dèyè bawo, k ap fè lalwa jodi a, k ap pèsekite moun jodi a, pou pèp ayisyen an kapab rive viv tankou moun tout bon vre. E nou di nou p ap kanpe la. Se mobilizasyon manch long, se mobilizasyon akansyèl, k ap pran tout koulè, k ap pran tout fòm, pou n deboulonnen Ariel. Kòm tchoul, kòm restavèk, kòm koupyon, Don Bini Kò Gwoup fè yon twit sou Facebook, yo mete l la pou ap dirije yon pèp souvren, yon pèp ki gen diyite, ki gen karaktè. Jodi a nou di aba Ariel ki egal kidnapin, aba Ariel ki egal masak, ki egal ensekirite Leta pwograme pou n kapab gen yon lòt Leta ki se Leta popilè k ap vin reponn ak deziderata pèp la e lè sa n ap fini ak tout fòm de pèsekisyon politik, tout fòm de entimidasyon, tout fòm de represyon. Aba Ariel Henry! Viv rezistans batay mas yo. Mèsi bokou. Avèk Pierre Esperance k ap fè yon travay kolosal depi dèzane anndan peyi a. Nou di, pa gen oken vagabon, oken ti kriminèl, oken fek direktè jeneral ki te nan vann paspò, ki te nan fè tout sòt de trafik nan ministè de Enteryè avèk patwon l, Ti Simòn. ki konprann ke yo ka vin entimide tip de moun sa yo nan peyi an e li lè li tan moun ki serye kap batay nan peyi an ki kwè nan peyi ki vle yon lòt sosyete ki vle dwa moun respekte enben jodi an nou paka kite nenpòt nèg debake vin entimide yo nenpòt nèg debake vin di nenpòt bagay de yo menm li lè li tan jodi an pou nou fèmen bouch moun sa yo nan peyi an menm si se yo nou rekonèt yo gen dwa men yo pa kapab rete de moun ki te dwe nan prizon de moun ki te dwe kondane enben jodi an se yo menm. kap betize avèk non de moun ki sakrifye tout tan yo, ki sakrifye vi yo pou yo batay o kote de pèp ayisyen. Nou di jodi an, plan batay Ti Simòn, Michèl Mateli avèk Fednèl Moncheri an, li pap pase kont Pyè Esperans vwa menm tout ekip de rnddh. E nou di yo, kontinye travay rnddh. Pyè Esperans, nou konnen w pap bese gad, kontinye travay. E nou menm, n ap kontinye mobilize e nou di, jou an k pral rive an, nou pral mobilize e nou di, phtk twazyèm vèsyon, ki gen chèf gang Ariel Henry nan tèt li an, nou t ap jwenn bout yo kanmenm, paske pèp ayisyen pa konn pèdi batay. E nou di pèp ayisyen, gaz lan deja monte, nou di tout pwodui premyè nesesite gen tan monte, ensekirite monte, kidnaping monte, li gon grenn solisyon, sèl moun ki ka bay remèd a sitiyasyon k gen la a, se la mobilizasyon. Manch long tout pèp ayisyen e jodi an pa konte sou moun, konte sou tèt nou. Menm blan ameriken an jodi an gen kouraj pou l di nou pa bezwen konte sou li, konte sou tèt nou. E si nou pa konte sou tèt nou, pèsòn moun pap fè anyen pou nou. E se poutèt sa nou di, solidarite nou la jodi an, l ap kontinye avèk ANDDH, pi espesyalman Pierre Espérance, men nou di, solidarite pou n retire peyi an anba bouch vagabon, anba men zagoloray. tankou Ariel, tankou mafya parèy li yo ki nan primature ansanm avèk li yo, nap kontinye l san pran souf, san kanpe, e fòk Ayiti libere, e nou di tranzisyon koupe fache an lap rive, pèp ayisyen ou menm ki pou met pye w atè, frape pye w atè, gaz lan deja monte pou n fèmen peyi an rapid rapid pou nou mete peyi an sou ray de devlopman. Mèsi anpil. Gen enfòmasyon ta fè kwè ke se yon kòb ki tonbe pou nouvo sa fèt pou n kapab sipòte Pierre. Nan tande, tande, men finalman, yo poko konprann anyen, pou sa yo menm yo pa peye moun pa yo pou yo al fè sitin pou yo. E tande, nou menm bò kote pa nou, nou pa gen kesyon lajan, pèp ayisyen pa gen kòb. Pèp ou wè la, nou pa nan la, e pa lajan tou dabò. Nou pa nan kesyon lajan, son kesyon de moun ki swen pou nou, nap chanje chemiz pou li. E nou di, Nou rekonèt bon grenn, nou rekonèt movè grenn. Bon grenn nan la, movè grenn nou wè kap pale, kap pale de kesyon lajan, kap pale de kesyon kès leta fin kase. Jisteman se lajan wi, paske nèg sa yo kase kès leta. Men jodi yo met peyi an plat atè, jodi yo kraze tout la jistis, yo kraze tout bagay nan peyi an, men yo kontinye rete nan figi moun. Paske peyi an poko pran ray li. Joul pran ray li, lawouze taye banda, toutotan solèy pa leve, e nap rive sou yo. Jistis pèp ayisyen an. Arete yo! Moun bèlè yo pran lè yo sou te fè bandi legal. Bandi legal dwe nan prizon. Bandi legal pa dwe ap fè la lwa. Bandi legal nan oken peyi pa sou moun. Se sèlman Ayiti. Sèl Ayiti. Sèl Ayiti. A travè uni. Madan Laline. E tout lòt peyi ki kontribye. Pou mete nou nan sitiyasyon nou ye a. Pa gen ken peyi. Pa gen okenn pèp k ap aksepte sa nou menm yon pakèt vòlè, nou menm yon pakèt bandi legal k ap fè sa k pa sa. Jounen jodi a, yo parèt tankou yo se sèl wa, sèl Jezi Kris, tandike se yo k fini a yon pèp. Gade eta yon peyi, moun pa ka manje, yon moun gen yon sèl timoun, la l nan mache a mil goud, li gen diri, li gen lwil, li gen pwa lakay li, li pa ka fè anyen mezanmi. Mezanmi, kote nou ye jodi a? Atravè sa k ap pase, piye esperans lan, nou vin la pou nou lanse batay la. Se batay la nou lanse la devan lokal RATP a. Nou lanse batay la. Batay la, batay la kòmanse. Trè byento kalandriye a pral soti. Nan tout peyi a, nou te di se 22 mwa, pèp la pral pran lari. Paske.